La, wout sa a te koupe an de la prèske. On machin te gen dwa parèt la epi wout la bime avè li vide anba. On moto te gen dwa parèt la wout la vide avè li bime avè li vide l anba. Li pa bon pou ni pasajè, ni chofè kamyon, ni chofè motosiklèt. Se sa k fè kounye a wout la vini bloke, nou mande pou wout la fèt. Nou pa vin la pou pyès bagay, pou pyès vyolans. Men nou mande pou nou gen wout nan peyi a la. Vrèman wout sa se wout sa ki te dwe Pi gran wout pase kòb, pase tout kòb, se wout kap fè kòb li ye li menm. Se sèl sa m tap di. Kote wout sa li kondwi, ki kote li rive? Wout sa li soti sendomeng, tout zòn sa nèt nan fontyè a tout se li menm, tout kontrebann se la yo pase. Nèg kontrebann yap fè lajan la nan tout kamyon, wout la pa bon men yo paka aranjel. Depi kilè wout la nan sitiyasyon sa? A wout sa nenpòt 5 a 6 mwa kounya la, janl ye la, pa gon leta k wè wout la la pou li ranje. Men nou menm nou pran yon desizyon kounye a la pou wout la ranje pou jan l ye la. Gad si nou ta gade jan wout la ye la, sa e kraze l ka e dlo kraze l. Lè w vin kontwole la, yon ti ang ki te rete, nou oblije nou koupe l pou wout la ranje. Sa fè nou koupe l pase yon nenpòt machin te gen dwa, menm yon machin leta gen dwa pase la e ka save vide li tou bò ba. Men zòn nan li pa bon pou nou menm. Depi kilè nap fè revandikasyon sa yo? Ah sa nan nenpòt 4 jou la. 4 jou? Wi. 8 jou? Bon. Non premye. Eske nou poko jwenn otorite k vin kote nou pou pran doleyans nou? Non pa wè pyès menm, pa gen sa menm, ou pa jwenn pyès. An Gib se sa e diskisyon k gen nan wout la tout tan. Ou wè menm yon kamyon pa janm pase fè sa la menm. Gen nèg lòtbò a, tandèk Tomasik anvi travay yo paka travay. Poukisa pa gen wout? Wout sa li esansyèl pou ale Tomasik. Wi ale Tomasik, Ti Loryan, dan Sendomeng lan menm. Se wout fontyè, yon wout fontyè ye. Ou tande yo ap fè, ou tande yo ap fè wout asfate. Vrèman se wout sa ki te dwe fèt. Se wout sa k ap antre lajan nan peyi a li te dwe fèt. Wi, tout bagay nèt, tout bagay ki ou wè k ap antre se la yo pase. Toupatou. Mezanmi, pwoblèm ki gen pa bò isit. Nou menm Lowòp nou pa bon menm. Zòn bò Risi a la a. Avantyè la a gen yon machin ki sot pran yon ti chabon. Pou yo jwenn premye kay Pòtoprens, machin nan tonbe nan twa la, li fè twa jou anvan yo goumen pou yo mete li deyò. Wout sa a se yon gran wout entènasyonal. Li gen twa prent fontyè ladan l. Li gen Sèk Alasous an premye pozisyon, li gen Pero Santa an dezyèm pozisyon, li gen Banica twazyèm pozisyon, li gen Bòk Banik. Twazyèm pozisyon, Machin yo tonbe la, lè pou soti cia la pou rive nan fontyè mezanmi pa gen lavi men machin yo se tonbe nan wout malerèz yo pa ka viv yo pa ka pase lapli tonbe tout dlo yo nèt tonbe nan wout la wout la se bimen wout la bimen pa gen wout apre machin nan fin tonbe jodi a fè 8 jou Jodi a fè 8 jou depi yo koupe wout la. Daprè yo, fi te gon vye ti filang, ti filang nan ki te genyen an. Lè nou wè machin nan fin tonbe fè 3 jou anvan yo retire machin nan, nou koupe rès ti filang nan, nou bloke wout la. Nou poko janm jwenn yonn nan gran chèf otorite yo pou ni vin kanpe ni pale ansanm avè nou. Mezanmi nou mande opozisyon dekwa pou gran tèt yo, dekwa pou yo ka met tèt ansanm, pou yo konn kisa y ap di, nou menm se wout la nou mande k pou fèt pou nou. On gran wout fontyè konsa 3 prent fontyè kap bay tout kalite sendomeng pou tout manje pou ka travèse pou ede pèp la gwo machin paka pase desann men on dwan anba la tout sak pase yap fè tout sak pwosiv nan wout la mezanmi nou mande Gran otorite yo pou yo wè kisa y ap di pou nou pou gran wout la. Nou pa bezwen pèsòn pou nou anpè keseswa moun menm ki pou vin kanpe pale ansanm avè nou. Pwoblèm wout nou genyen nou pa gen lòt pwoblèm ankò. Ou wè la a, nou kanpe dè do barikad nou la a. Toutan wout la pa gen materyèl ki depoze nan wout la, nou p ap fè bak e nou pa pè. Nou kanpe dè barikad nou, de deyò ni e deyò deyò nèt la a. Nou kanpe dan koko la a, bòs mwen. Epitou m remèsye nou anpil tou pou aktivikte sa a n ap fè la a tou. Wè sa map di fòm pale fòm veye tou m pa konn kisa Donk ki kote nan ki nivo pa egzanp kote nou bloke a la ki kote l ye menm? La e los palis los palis anba simityè la konsa pa bon menm epa sèl la non pi gwo bagay yo devan toujou imajine voye jwe pwès wè gen wout pa gen wout wè sa map diw la pa gen wout la nou bloke la nèt bloke e lè wè m diw bloke a. Bloke bloke bloke bloke bloke konn. M pa gen pwoblèm non mèt fè video mwen m pa bay non. Bon m retire sa menm. Nou menm wè la a nou pa pè menm. Wè la a nou kanpe dè barikad nou la a granmoun. M pa gen pwoblèm se pa sèl isi a la nap fè batay sa la. Wè batay sa la konsa la kanpe la nèt. Machin pa moute. Pa gen pwoblèm pou nèg moto, nèg moto ka fonksyone wi. Men avè sa ke lo machin nan machin pa fonksyone. E konsa tout bagay yo ya fonksyone. Eske deja gen otorite ki vin pale avè nou pa rapò a revandikasyon nou yo? Jamè, pa gen okenn otorite konparant ta vin pale ansanm avè nou. E nou ta byen bezwen yo tou, pou nou te e pa dyalòg n ap vin pran nan men yo non, nou menm n ap nan ni te ni ta ansanm avè yo. Nou kanpe dan la konsa kote nou kanpe a la. Depi kilè nou antame mouvman sa a? Depi kilè nou ankame mou, depi vandredi. Jodi vandredi a bay ui jou. Ui jou? Ui jou. Depi n ap frape la sou beton an la. Donk depi ui jou pa gen machin ki pase nan wout la? Pa gen machin, pa gen machin. Pa gen machin, pa gen wout tou. Se sèl moto k ap fonksyone la konsa. Fò w byen gade pou wè sèl moto k ap fonksyone nan wout la, w pa ka di mouche nan yon machin la. Depi kilè wout la deteryore nan nivo sa a? Sa fè lontan sa. Nèg yo Nèg yo met lajan yo nan mouda yo, y ap fonksyone epi wout nou nou menm yo kraze. Pi gwo biznis yo se anwo a y ap soti avè yo, antre avè yo. Ench! Se lòt bò fwontyè y ap soti ansanm avè yo Tomasik. Mesye Scoop yo m salye nou. pou devouman nou. Dayè, vin la Tomasik se pa bagay ki fasil. Se si ke nou wè eta kondisyon wout la. Mwen m se Deribè Djimi. M son manb e plis yon sipòtè mouvman k ap fèt Tomasik. pou nou wè nan ki mezi ke yo ka amelyore kondisyon wout Tomasik la pou nou. Pase fò m di nou sa mesye, nou sot pase nan wout la, nou wè se pa kote nèg ta menm lage kabrit pou ta pase ladan. Nou menm k ap viv Tomasik, nou wè sa ekstrememan Difisil pou nou pa leve kanpe. Monchè sa gen plis ke yon semèn, dizon jodi a bay 9 jou, depi ke nou leve kanpe. Men nou pa jwenn yon moun ki menm di nou anyen. Lè m pale de yon moun, asavwa de dirijan yo. Se sa k fè mwen menm m felisite nou e ke m voye yon kout chapo pou nou. Nou te jije nesesè pou nou te vin la a, pou nou te vin gade sa k ap fèt. M pa konn si nou gen dè kesyon nou te vle poze m. Jisteman, sitiyasyon wout sa a, nivo degradasyon sa a, depi ki lè li nan, wout la nan sitiyasyon sa a? Monchè, depi dizon avan Prezidan René Préval. Men yo toujou pwomèt nou ke y ap fè kèlke choz pou nou. Lè ke Prezidan Jovenel te eli, li te pwomèt nou ke 6 mwa pap pase lap konstwi wout la pou nou monchè nad marinad eli nou yo pa janm fè anyen yo pa janm chita pou yo wè eta nèg yo se kòb sèlman e fòm di nou sa son wout ki bay anpil kòb mesye se su ke nou sot lwen nou paka nou ka pa konnen si wout sa pat bloke pou nou te wè kantite machandiz kantite siman tòl fè elatriye kap sot la nou tap sezi bon yo pa janm fè anyen pou nou se nan optik sa ke nou leve kanpe nan moman. entènasyonal ki gen komès e majorite nèg nwè k chèf la yo fè komès nan wout la la majorite eli yo sa vle se yon wout entènasyonal li ye se pa yon pasaj se pa yon se yon wout entènasyonal m kwè ke se jounalis byen fòme nou ye nou konn sa k yon wout entènasyonal. Sètadi, yon wout ki debouche sou de peyi. Natirèlman, kounye a, si nou vle la, m travèse avè nou la, n al an Dominikani. Donk, depi kòmansman mouvman sa a, poko janm gen yon otorite k rive bò kote nou? Jamè, yo pa janm di nou anyen. Kòman n konprann atitid otorite yo? Enben monchè, sa montre nou ke Thomas genlè pa egziste pou yo. Alòske, depi pral gen, depi pral gen eleksyon, nou wè tout parèt. Ou wè sa m di w la? Yo pa bezwen nou, yo pa gade nou. Se nan optik sa la nou kanpe anndan bang la, fò nou jwenn yon repons. E pa nenpòt repons. Repons la ki kote l ta dwe sòti? Bon, kote dirijan yo. Yo ta sipoze vin di nou yon bagay ou di mwens vin kòmanse. Nèg yo kanpe andan mang, nou menm nou kanpe andan mang tou. Ou di ke si se pat sitiyasyon wout la, nou tap wè yon pakèt gwo kamyon kap pase. Donk sa sa ta vle di ke Tomasik gen anpil gwo komèsan. Anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil nèg ap fè komès la, anpil kamyon sot toupatou, Pòdepè, Senmak, vin chaje pou Mayisad, Hinche toupatou. Donk, yo pa, èske, èske sa ta vle di yo pa ta konsyan de sitiyasyon wout la? Okontrè, se konsyans sa k pran ki fè kounye a, ki fè nou kanpe la pou nèg yo amenaje l pou nou. Nou jwenn solidarite moun sa yo k konn pratike wout la? Bon, pratikman wi, si yo kanpe, yo pa fè fòs, se ke yo solaride, yo solidarize ansanm avè nou. Yon dènye mo. Anben, dènye mo a, mesye, m felisite nou. Paske eta kondisyon wout sa la pou nou vin la a, m te ka di ke se premye moun ki vin asiste nou, m di nou mèsi pou sa. Kòman w rele? Deribert Jimmy, orijinè de Tomasik. Se yon sipòtè mouvman sa e se yon manm nan mouvman an. Talè a lè w t ap pale di nou, talè a m tande nan, nan, lè n t ap fè entèvyou a, donk nou pale ke nou pral moute drapo dominiken, poukisa? Si yo pa, si yo pa fè sa yo dwe fè avè nou an, Nou bay nèg yo randevou jiska lendi. Depi yo pa aksepte yo mèt pran ti bout lòtbò a pou yo, n ap pran ti sa a pou nou. N ap monte drapo dominiken nan tout biwo leta nan vil la. N ap monte drapo dominiken nan tout biwo leta nan vil la. Sispann ayisyen. Bon nou sispann, bon nou pa ayisyen. Sepandan nèg yo met yon dwàn la a, yon pòs de dwàn lòtbò a. Mesye, gen yon pòs de dwàn pi devan an, epi yon pòs de dwàn pi devan an. Nèg yo menm, y ap fè lajan, n ap mal fonksyone nou menm. Gen moun ki mouri sou wout la plizyè moun mouri dlo ap bare moun fanm gwo vant dlo ap bare yo ki mouri la se pa posib nou bay nèg yo jiska lendi ankò ki ap prèske 15 jou. Donk si disi lendi la yo pa reponn a revandikasyon nou nap pase yon lòt faz? Nap pase yon lòt faz e faz la nap pase a lap trè kritik pou nèg yo. Lè w di nèg yo a ki moun a ki moun ou fè yo alizyon? Bon map pale de nèg ki nan pouvwa yo avèk dirijan yo nap pale de dirijan yo. Donk eske pa rapò avèk mouvman sa a, eske mouvman n ap fè a li pa parèt gen konsekans sou komès ki gen antre 2 peyi yo? Paske sitwayen ki sot pale toutalè a li evoke ke konn gen anpil kamyon ki itilize wout sa a pou ale vè lòt depatman nan peyi a. Bon, li fè enpak sou tout, tout ap mal pase, m oblije, mwen menm m ap mal pase. M enkli ladan yo. M ap mal pase men m oblije, m soufri twòp. M prefere pran, m mèt fè dizan m ap mal pase pou m pase byen, pitit mwen ap byen viv mwen menm, mwen m mèt mouri mwen m pa may, pitit mwen ap byen viv, lòt sa k dèyè m yo, timoun konsa gen pou yo byen viv yo menm. Avan nou te antre, avan nou te antre nan mouvman danble, èske nou pa t fè dè anons, nou pa t lanse dè iltimatòm a otorite yo, an ka ou yo pa ta pran yo an konsiderasyon, e pou n ta antre nan demach sa a? Jodi a fè 9 jou, jedi a e pa konsa n te ye. Nou pa t met bann nan lari. Nou jis fè yon ti bloke, moun toujou pase, yo pa tande nou. Bon, sa k pi grav la, Leta ap mande nou pou nou kotize pou n mete gaz pou yo fè wout. Leta ou di? Leta ap mande nou gaz. Bon, si Leta pa gen gaz, kote m jwenn gaz? Se sa k fè nou plis nève a. Se komisyon sa yo voye pou nou, yo pa gen gaz. Se sak fè nou plis nève. Yo gen gaz pou yo fè tout bagay, tout machin leta ap fonksyone, yo pa gen gaz pou yo vin fè wout la. Nou di nèg yo, lendi si Dye ve, se dènye jou nap pase yon lòt faz. E faz nap pase a, humm, nèg yo ap gen bagay nan men yo. Barikad yo, donk pandan poum vin la, mwen travèse plis pase yon dizèn barikad, donk menm moto yo pa gen aksè. Poukisa moto yo e nou, menm moto yo, yo viktim de sa? Bon yo oblije aksepte paske lè yon nèg gen yon moto isi, On nèg achte on moto pou anviwon 26 mil dola, ou pa menm ka jwenn li non. 26 a 27 mil dola, li pa ka fè w ennan. Sepandan nèg ki Pòtoprens lan, moto ap fè l 10 an, sa pa ka fè w ennan. Li oblije mete ansanm avè nou. Ou apral wè yo nan lari a la. Plis ke, plis ke 500 moto ou pral jwenn nan lari a avè nou la. Yo solidè avè nou. Pa gon moun ki pa avè nou nan sa k ap fèt la. Paske n ap fè yon bagay, n ap fè yon batay ki jis, n ap chèche, n ap revandike dwa nou. Nou pa fè anyen ki enjis la. N ap revandike dwa nou, Pou nèg yo mete dwa nou kote yo dwe ye. Mwen menm m gen 78 an. Lè m fèt, lè m timoun, m lekòl Pòtoprens, te gen wout sa a. Kamyon te konn al pran planch lamyèl al mennen Pòtoprens. Wout lan pa t janm wout. Li pa t janm bon. Mwen menm, m achte premye kamyon Tomasik an 1974. M sot Pòt Tomasik m rive Pòtoprens jedi. M sot Tomasik dimanch m rive Pòtoprens jedi. Sa vle di se yon komin ke gouvèneman yo, tout sa k pase yo pa t bezwen l. Yo pa janm bezwen l, y ap eksplwate l. Yo vle pou nou pa janm gen wout, pou yo menm yo toujou vann nou chè. Se konsa m wè l, se konsa m atribye l. E sa se yon wout entènasyonal. Tomasik son wout entènasyonal. Etan w lè w ap prale a la Dominikani, de kote, w ap prale di kote de Bòk Banik e w ap prale bò Los Cacahos. Son wout yo bezwen pou yo pot kontrebann yo, pou yo vann zam yo, pou yo kapab vann, vann, vann e, e bay dilè yo renmenn. Yo vòlè machin. Vòlè machin isi e al vann nan Panyòl. Vòlè nan Panyòl vin ann izit. Men si wout la bon, yo p ap kapab. Yo, yo fè sa pou wout lan pa janm fèt. E nou bezwen Kite m di w yon bagay, Tomasik genyen 125 kamyon k ap mache ladan l. Gwo kamyon bwat wi, 125! Nou gen plis kamyon ke Mirebalais, Tomond, Hinche. Yo mèt mete tout kamyon ansanm nou plis. E se Tomasik ki ba yo siman. On kay yo dim sa se kob wout tomasik. Cela vle di ke yo manjel vre? M pa vle fè humm. Kay wout tomasik sa, sa l vle di? Kay wout tomasik. Yo fon kay avèl, yo achte kay, yo fè kay. Sa vle di gen de moun nan leta a ki pran kob la ki itilize l a dotre fen? Mè wi. Mè wi gen sa. Donk ou jondya ou pa vle fè pèsonalite? M pa vle fè l. M pa renmen fè sa tou, m pa vle fè l. Men yo lonmen non moun. Yo konn lonje dwèt sou otorite, yo di, men misye manje kòb wout la. Lè w di m pa egzanp la, w mande pou m fè pèsonalite. Se laprès n ap fè. Mesye Scoop FM yo konn lonmen non moun. Yo konn lonmen non moun. Garry konn lonmen non moun nan Scoop FM. M pa manti non. Èske ou adere a mouvman sa a, ou solidè a mouvman sa a? Non sèlman Yo si yo dim al domi nan otan m pral domi m bay kob mwen ma prale map re ale anko nou met fon mwa sa byen okontrè pou mwen janl fet la l mal fet se pou yo te femen tout kamyon siman yo yo te femen tout moun hinche yo isi le sal tap pli bel. Koman w rele? Batravil Michel. Nèg yo vòlè kòb wout la, sa sa vle di menm? Sa vle di se fristrasyon sa a nou t ap pale depi lendi, nou te eksprime sa deja nan Ayiti Deba, ke jodi a la nou menm kòm jounalis nou wè ki sa k pase sou wout la. Son wout yo te depoze lajan deja, nou te genyen konpayi Buraco 2013-2014 ki te vin sou wout la, Epi apre, apre yo leve, yo deplase san yo pa janm di moun Tomasik anyen. E se nan sitiyasyon sa k fè w wè jodi a, alò wè, jodi a gen 8 jou depi Tomasik bloke. Tout moun asèpte soufri lakay yo, paske yo te deja t ap soufri deja wout la. Ou pale de yon konpayi brako. Konpayi bwako a, se li menm ki te sou wout la. E m kwè pandan n ap vini an, nou gen, n ap gade, n ap idantifye pandan gen 4 moun ladan yo, kote nèg yo te betone yo. San okenn eksplikasyon e san oken tablo, Pou yo pa di pwojè sa konbyen kòb li te ye konbyen li te ye epi konsa nou rete on maten pyès moun pa wè konpayi a epi li evadye. Konpayi sa ki moun ki te alatèt li? Bon konpayi sa daprè enfòmasyon nou gen nou gen se reskonsab Jacques Roumain yo avèk mesye Thierry Mayapol yo se yo menm ki te an konivans avèk konpayi sa ki koz lajan wout sa e fristrasyon sa nan chak grenn moun Tomasik ki konnen dirijan nou genyen ki te nan ki te nan palman an alepòk ki te ansanm avèk mesye konpayi sa yo k disparèt la jan e aktyèlman la ou wè nou sou wout sèkalasous tomasik la ke se wout sa ki relye tomasik sèkalasous la te gen konpayi sotèk e infratèk ki ladan l e wout sa apre 6 mwa l kraze e si nou a pakouri de 200 mèt ankò w ap wè kòman wout la kraze. Ou pale ke te gen konivans antr dè reprezantan nou menm nan Tomasik nan palman an avèk moun ki te nan pouvwa a lepòk ki te ki rann ke wout la pa fèt. Moun sa yo se ki moun yo ye? Nou te pale de Senatè Rony Celestin, a lepòk se te li menm ki te depite Tomasik Sakalasous. Lè sa Tomasik Sakalasous te gen sikonskripsyon inik. Sa vle di 2 komin yo te gon sèl sikonskripsyon. Men se aprè ane 2015 yo vin divize sikonskripsyon yo, li menm li te vin depite Sacalasouci rive senatè. E se yonn nan rezon ke nou te mande l, li gon eksplikasyon pou moun Tomasik. Non sèlman an tan ke otorite 2012, 2013, 2014, men aktyèlman kòm senatè tou. Nou gen plis ke 8 jou la a nou pa janm tande l e malgre moun rele l, nou pale l, li pa janm mande Mouvman sa, mouvman sa m konprann li, m konprann li nan fason sa paske fò nou kanpe pou nou ka revandike dwa nou. Paske kòb la disponib plizyè fwa pou nou, pou yo fè wout ench a Thomas Kay yo pran l yo boule l paske li pa rete nou byen ditou. Lè pou n al ench sou kaskèt chinwa, nou pa fouti ale. Machin ap machin ap fè machin ap chavire a moun plizyè moun lè lè lè fanm ansent yo lè fanm ansent yo pra pral akouche ench son bagay ki vrèman di yo menm mouri nan wout son bagay ki rèd atravè tomasik nou bezwen wout la nou nesesite wout la paske nou bezwen sa. Ou panse mouvman sa li lejitim? Wi li wi li bon paske nou bezwen sa paske on kote on kote fontalyè ki relye plizyè de plizyè zòn. nan komin nan ki nou bezwen sa yo pou n ka avanse paske lè w pran Tomasik kouvri plizyè zòn fontalyè li relye paske nou bezwen tout sa yo nèt pou ke nou ka avanse. Rony Celestin, Mwen se chofè ti kabrit, m ap peye 30 mil goud nan dwàn, iu pa sipoze pou machin mwen ap fè aksidan l ap kole nan mòn latibonit, dlo ap bwè, motè a ap bwè dlo. Ou pran ou achte 2 doum kleren avèl. Zanmi ede w brel. Kob la kraze. Men si nou te gen wout mesye, si nou te gen wout, si nou te gen wout nou tap achte yon ti machin, nap travay. Non non non avèk enjistis mesye dirijan nou vote deja yo ap fè nou. Jodi a nou refoule beton an e n ap di tout moun ki la ansanm avè nou, ki pran beton an, nou pa bezwen site non pyès moun, nou salye tout pèp tomasik. Nap salye Scoop, nap ba l yon gwo kout chapo ki aksepte rejwenn nou nan batay sa a san kondisyon, san lajan. Ki bay tout kò yo, tout nanm yo pou yo vin ede nou pou kouvri sa k ap fèt la pou omwen, pou omwen. O mwen san konsyans ki di yo se ki di yo se yo minm se yo minm ki mèt pouvwa se yo minm ki lidè se yo minm ki reprezante depatman sant spesyalman map pale pou komin tomazi m pap pale pou depatman sant m pap pale pou ayiti men map di ankò yon lòt fra jenès tomazi ki kanpe dèyè do nou batay la pap kanpe batay la poko fini. Batay la fenk kòmanse. Yon komin ki gen 8 jou bloke. Nou pa jwenn ni tonton, ni matant, ni grann, ni gran grann ki vin di mezanmi pèp Thomas Sik wout la bloke men ki plan yo gen pou nou. Paske se wout n ap revandike. Sa vle di ke yo pa bezwen nou. Anben n ap tou di yo, n ap lanse yon mesaj trè fò ba yo. N ap di yo pa bezwen nou, Nou pa bezwen yo tou. Nou sèlman bezwen wout nan men yo. Nou sèlman ap mande yo wout. Nou pa be, nou pa nan fas pyès moun. Gen moun k ap di, tonton bay dimil, papa bay senkant mil, nou pa gen labou. Nou pa gen lajan. Se moun Tomasik avèk dyaspora yo, avèk sitwayen ki konn enpòtans wout, ki konn valè wout, ki met men ansanm, ki di mesye, yo la, y ap batay pou nou. Ki jodi a yo sa kapab fè nou jwenn medya pou fè vwa nou rive pi lwen kote l dwe rive a. E jodi a, vandredi. Yan ankò n ap lanse yon lòt mesaj. N ap di yo prese prese rejwenn nou nan batay la, reskonsab yo. M pa konn ki moun ki reskonsab, TPTC, Travo Piblik, m pase pran tout sa yo, Afè Sosyal, pou nou pran Ministè Finans ki konnen lajan wout la l te debloke l pou l ba nou enfòmasyon, pou yo vin ba pèp la rapò, vin ba nou eksplikasyon e lajan sa ki te debloke pou wout la. Yo vini yo pran 2 bout beton yo mete yo di nou men wout. Tout moun wèl, jounalis yo trè klèman verifyel, yo gen video, yo pase sou wout la pou yo rive la, yo pran plis ke 4 èd tan sou moto, mezanmi ann serye, yon komin ki gen mwens ke 30 kilomèt wout ha pèp tomasik, pèp tomasik, moun tomasik mwen mande nou Pou nou kale zye nou, voye zye nou pou nou gade yo, pou nou di ase, pou nou di ase, pou nou di ase, n ap rele anmwe, nou mèt rele anmwe, nou ka rele anmwe, pou nou di nou pap fè bak, nou pap fè bak, nou pap fè bak, batay la ap kontinye jiskobou, batay la gen pou l rive, pou l kote pou l rive a, m kwè l rive nan yon zòrèy moun pou l rive yo deja, men yo pa ba nou valè, yo pa ba nou kenn enpòtans, Scoop FM, mwen pap twò long, mwen di nou sa, batay la pap fini. Jodi a n ap batay pou Tomasik, nou pa batay pou yon gwoup moun. N ap batay pou prè de 90 milyon abitan. Se pa sa si m pa twonpe m. Wi, 90 mil abitan. Sa vle di se tout moun sa yo ki rejwenn nou, ki met pye atè a, ki ba nou gode diri, ki ba nou gode sèl, ki ba nou chasè dlo, pou nou bay bin, pou nou pran jounalis, tout jounalis yo vin wè e pa kòb yo gen nan men yo, e pa medya nou leve vin fè sa pou nou. Se medya ki konsène moun k ap travay Pòtoprens wo nivo yo, ki nan entènasyonal yo ki wè enpòtans travay moun Tomasik ap fè yo. Yo fè men leve pou nou, yo pale avèk 2 medya pou yo vin pran imaj pou nou, vin fè mesaj la rive ankò yon lòt fwa kote l dwe rive a. M ap di Scoop FM, tout medya an liy ki la yo, k ap gade batay la, ke yo wè l, ke yo sou wout la, mwen m di nou, m di nou tande gen toya k ap tire, Nou pa vin tire toya sou moun, nou pa vin voye wòch sou moun, men lajan wout la se yon lajan nou te gen la, yo te vòlè l. N ap mande pou Leta ayisyen al chèche l pou nou, ou konprann, nou te gen dwàn, nou gon dwàn la. Imajine w, yo pran dwàn y al mete l nan yon depatman, yo retire l. Nou pa gon moun non k ap travay nan dwàn nan, nou pa gon moun Tomasik k ap travay nan dwàn Tomasik, omwen. Tomasik sèlman gen omwen 150 a 200 kamyon ki vwayaje chak jou, 24 è sou 24. San konte sa ki soti Pòdepè, Ench, Gonayiv, Okap, Pòtoprens, Okay, tout kote. Se yon komin ki gen yon echanj komèsyal wo nivo ki entènasyonal. Nou se yon komin fontalyè. Nou menm a Sendomeng, echanj komèsyal Sendomeng la, pandan m ap pale avè w la, batay n ap fè a, li reflete sou Sendomeng la. Sendomeng ap mande pou yo e paske gen machandiz k ap gate ki konn vin Ayiti la k pa ka rive, ki vann nan tout onivo tout depatman yo, nan Basen Lwès la ki pa ka rive jodi a. An men jodi a nou mande medya yo, m ap di medya yo ankò mèsi, nou mande reskonsab yo, yo tande vwa nou, yo wè mizè nou, yo konn pwoblèm pèp tomasik, ke yo rejwenn nou nan batay la. Nou pa gen pwoblèm avè pèsonn. Nou nan problem avek moun ki pran kob wout la pou leta al chachel pou yo ba nou wout mesi mesi scoop mesi tout moun ki ave nou tout diaspora yo ki te bay kouraj yo ki te voye media pou nou pou fe vwa nou pase rive tande kotel vle rive a map di nou mesye nou pap pedi batay la nou se lagè kom a lagè yo reponn nou jodia Wout la debloke imedyatman. Raple m non w. Mwen menm se Clément Barthelmy. Mwen menm, n ap batay nan non pèp tomasik. Nou gen yon gwoup nèg ki avè nou, ki se tout tomasik. Lè nou di yon gwoup moun, se tomasik antyè, katrevedizmil moun nan kanpe, yo dakò. Jodi a yo gen dwa pa la. Ou gen dwa ka wè katrevedizmil moun nan lari, men katrevedizmil moun nan enplike. Yo tout la, y ap batay. Jounen jodi a, se yon batay k ap fèt onon de lajenès tomasikwaz. Batay n ap fè a, Pwen prensipal batay la se yon kesyon de wout li ye. Men Tomasik li menm li gen tout pwoblèm bazik yo. De baz, Tomasik gen pwoblèm dlo, Tomasik gen pwoblèm kouran, Tomasik lekòl se yon pwoblèm li ye. Men wout la, se li menm ki baryè prensipal nou. Ou wè wout la nan eta ou wè wout la ye la. An mwayèn, gen 50 kamyon machandiz ki pase nan wout la. Chak kamyon k ap pase, yo met yon pwen de dwàn ki pa gen pyès biwo onivo de Papay. Chak kamyon ap bay 20 mil goud. Lè w pran 20 mil goud miltipliye l pa 50 kamyon, l ap ba ou 1 milyon goud. Lè w pran 1 milyon goud ou miltipliye l pa 30 jou nan yon mwa, w ap gen 30 milyon goud. Lè w gen 30 milyon goud, ou miltipliye l pa 365 jou Lè w pran 1 milyon goud ou miltiye l pa 365 jou nan yon ane, ou gen 365 milyon goud ke wout sa a, eta ou wè l ye la, l ap bay e pa leta ayisyen. Se yon gwoup nèg ki pa gen pyès biwo, yo di yo se ladwàn. Men, fò n revandike, ou wè wout la, wout la te rele wout Tomasik dan le tan, men aktyèlman la wout la rele wout lanmò. Fanm ansent ap mouri nan wout la. Kamyon ap Kamyon ap chavire nan wout la tou lè jou se sa fè ke nou menm nou kanpe nou pa batay la e pa yon batay ke nou endekse yon moun nou di batay la se ke gon kòb ki te debloke pou wout la kòb sa o moman ke kòb la te debloke a nou te gen de parlemantè ki te la ki pou te siveye ekzekitif la kòm yo pa ka ba nou rapò kòman kòb la li menm li pase paske se sa nou te voye l fè pou nou nou te voye l kontwole Tout sa kap fèt atravè peyi a e Tomasik an patikilye. Men si w pa ka bay rapò, se tou nòmal y ap gwonje sou ou menm. Men nou pa gen rapò avèk yon moun. Nou gen rapò pou ke n ap mande pou yo ba nou kont de wout la. Lajan k debloke pou wout la, poukisa k fè l pa fèt? Okontrè, te menm gen pwojè pou yo fè yon wout Sèk Alasous, Tomasik, pou al Sèk a fò w pase pa Tomasik. Yo kite Tomasik yal fon simagri sèk alasous ki pa fè 3 mwa men e nou menm pèp nou menm nou peye leta a nòmal se avèk lajan nou yap peye tout anplwaye leta yap peye palmantè yap peye la prezidans tout moun men fò nou menm nou kapab jwenn sèvis de baz yo se pou byen nèt nou nou menm nap goumen jodia e nou di laprès pèmèt ke vwa jenès Tomasik la li rive pli lwen ke posib pou ke nou kapab jwenn satisfaksyon ke nou bezwen aktyèlman la Tomasik majorite. Timoun Tomasik se enchi yo lekòl, men nan sikonstans pou yo pran wout, men vwa y ap anpwente pou y al lekòl. Chak semèn, yo vini nan wikenn pou yo vin pase wikenn yo a manman yo, epi yo tounen nan dimanch aprèmidi. Timoun sa a, nan kondisyon sa a, ki sa l ap ka aprann lè l rive enchi? Li pa ka aprann paske espri l pa kondisyone a nan reyalite nou mete l la, li pap ka aprann. E se sa k pral pèmèt ke nou pral vin gen de fonksyonè medyòk ki pral parèt. Lè w rive nan yon biwo, nan yon enstitisyon leta, ou vin pa ka jwenn sèvis. Se poutèt sa ke n ap goumen. Jounalis yo, nou remèsye nou paske nou vini la a. N ap mande nou fè tout sa k posib pou nou ede vwa jenès la rive pou nou kapab jwenn sa ke nou bezwen an. Nou bezwen wout Tomasik la nòmal paske wout la se yon wout 27 kilomèt li ye. Wout sa a, m ta di w, Ench a Tomasik, nan wout, nan tan nòmal wout la fèt, se yon bagay k ap pran nou kenz, ven minit. Men aktyèlman la a nou bezwen dezè èr de tan pou nou rive Ench. Men mezanmi kisa poun fè nou paka fè anyen mwen menm mwen gen machin mpa ka sikile nan wout la avèl sou sot anw machin la nan wout la al se plato a pou al fè donk poukisa mfè machin ap kraze e gade wout la menm di w sak pi di sak pi lamantab sak pi dezastre nan wout la sa ke jan w wè wout la ye la gen nèg kap fè kapital nan wout la wè pwen w wè nan papay la li pa gen biwo dwàn nan papay mwen di nou sa lè nou pase Gade l pou nou wè. Referans! Referans nan papay la son bank bòlèt li ye. On ti bank bòlèt an tòl. I pa gen pwen de dwan. Lè w peye 20 mil goud pou pase on kamyon machandiz. Ou pa gen fich. Kote wout sa, kote kòb sa ale? Tomasik, Tomasik son komin. On komin fwontalyè Tomasik ye. Ench! Dwan nan pa ka rete ench. Lajan dwàn nan dwe la o sèvis pou leta e leta li menm menm gon relica ke lap voye nan pousantaj ke lap bay la lap o sèvis de komin nan e poutèt sa fè nap mande ke fòk wout la li menm li fèt se batay sa ke nap fè. Ok merci. Mwen gen yon bagay m tap ajoute e map pot nap trè brèf e Tomasik son zòn fwontalyè li ye e nan tout komin e nan peyi a ki genyen dwàn ladan yo Tomasik se sèl komin fwontalyè k pa gen dwàn lakay li a e Nou gon bagay nou nou gon iltimatom nap bay otorite yo nan peyi a. Tomasik pa lajan petro karibe yo manje a. Lajan petro karibe a yo konnen yo yo gendwa pa vle remèt li men lajan tomasik la yap remèt li. E nou bay yon iltimatom de 8 jou ke yo pa deside batay la pral fèt hinch. E nou ap pral antre an dante ptc avèk moun tomasik nou pral fè batay la avè yo hinch. Pou yo di yo pat konnen. Pou yo di yo pat konnen se ultimatum sa nou ba yo Thomasik se Hinche nou pral antre nap pral fè batay la nap kite batay la Thomasik nou pral jwenn yo Hinche. Mwen se Isidor Jean Widler. Isidor Jean Widler yon sitwayen nan komin Tomasik, pitit Tomasik. Ok, m tap renmen tout moun ki la yo, bonswa, bonjou, bonjou, bonswa epitou anpil mèsi dakò pou sa kap fèt nan moman sa yo an. Epitou an premyeman an nou di Bondye mèsi, an nou di Bondye mèsi. Dakò, m ka eseye konprann, m ka eseye konprann. Ou wè tout sa k ap fèt la yo? Pafwa gen anpil moun k ap soufri. Mezanmi, tande ban m di nou byen. Imajine nou, tande byen, apre Bondye m ka eseye konprann sa. Mezanmi, gen de moun nan moman sa a ki pa gen anyen nan men yo, ekskize m wi, k ap fèt. Moun nan senpman ka achte yon gode farin oubyen yon mezi lwil. Tande byen wi mezanmi, gode farin nan mezi. N ap eseye brèf wi, n ap eseye kout. Ok, dakò. Ou konprann? Ebyen, imedyatman, La pou moun nan soti yon lye distans pou l peye moto siklèt. Demi galon gaz ap vann omwen 350 goud lajan. Tande byen wi. Eksize m wi eksize m. Mezanmi an nou rele Bondye. An nou rele Bondye. An nou pa eseye panse mal. Nou pap panse mal nou menm. Bò isit lakay nou nou pap panse mal.